Mennen tout moun sa yo li kidnape a al chita nan baz, kote menm nan Joanis, lapolis ki te akonpanye ak kèk manm nan popilasyon an te anvayi epi te mennen yon operasyon bwa kale kote yo te boule kay epi sezi anpil bagay mesye sa yo te vòlè pou plizyè sitwayen nan peyi a. Sepandan, genyen yon gwo atak ki fèt nan Savyen An atandan yon bilan definitif sou atak bandi Savyen yo ta fè nan Chandèl, 2 jenn gason sa yo n ap gade a la tonbe anba bal bandi yo. E daprè tout enfòmasyon yo, bandi Gran Grif yo sezi 2 zam ki se yon kadach ak yon M 14. Nou pa kab di w egzakteman èske se kalite zam sila yo bandi yo sezi, men pou lenstan nou kab konstate 2 zam mesye yo pran ak 2 jèn gason ki tonbe nan baraj ki fèt pou anpeche bandi savyen yo rantre vin fè dezòd nan Lyankou, nèg yo kraze baz la plat, 2 jèn gason ta pèdi lavi yo. Nou prale ak Dezi Velez premyèman ki pral ban nou premye eleman enfòmasyon kap pase pou kòlye la nan ba latibonit lan men poutan tou nan vil Senmak bagay yo dejenere. Ann swiv yon ekstrè. Nan detay kap pase pou kwen liye la nan ba latibonit lan ou konekte rezo enfòmasyon an sofia TV 83 gwo rezo a. E lakay nou ki nan depatman latibonit ebyen nou konnen ke nan kad e dosye ensekirite ebyen genyen yon gwoup e mesye ki onivo de zòn chandèl, chandèl se yon lokalite nan komin lyankou. Ebyen kote ke mesye yo se yo menm ki te tounen on fòs rezistans ebyen pou gwo bank bandi savyen yo ebyen bandi savyen yo jounen e mèkredi a e ki se 3 e 3 e kote ke mesye yo pran nan on gètapens e kote ke yo pran nan on pran pa konprann ebyen yo arive ateri sou plizyè Se ki yo menm ki arive ateri sou mesye Jean Chandel yo. Ebyen nap do ke te gen yon gwo batay, echanj de tir, gen moun ki mouri, ebyen menm o nivo de gang Savyen an, ebyen genyen 2 bon ti jwè la ki o nivo de Chandel, ebyen mesye yo mouri. Ebyen an atandan ke nou jwenn yon bilan definitif sou atak bandi Savyen yo fè Nan zòn Chandèl, jounen mèkredi 3 me 2023, ebyen gen 2 jèn gason ke yo menm ki arive mouri anba bal bandi yo. Ebyen daprè enfòmasyon yo, bandi Gran Grif yo arive sezi 2 zam nan men nèg rezistans yo, ebyen se yon kadach avèk yon M 14. Ebyen pa gen moun ki kapab di egzakteman Eske se kalite zam sila yo bandi yo sezi men nou kapab di w yo konstate ke yo arive sezi 2 zam nan men mesye Chandèl yo ebyen genyen 2 moun la ki sanse mouri ebyen o nivo de ekip Chandèl la enfòmasyon yo toujou nou prale rapido presto pou nou montre w yon video ki sanse ap domine ebyen pandan ke popilasyon li menm li lanse operasyon. e ke li menm li sanse li lanse la se operasyon bwa kale e byen mesye yo menm o nivo de gwoup bandi yo, yo menm tou yo lanse operasyon pou kapab kidnape pou yo pran anpil moun e byen e jan ke nou pral gade nan videyo a kote ke gen youn nan chèf gang kokorat san ras yo o nivo de depatman e latibonit kote ke li menm li tap pale ansanm avèk. e popilasyon an, li tap pale ansanm avèk otorite nan leta yo kote ke li di e nou ap bay bwa kale mesye si mwen menm tap bay bwa kale m tap fè lapolis touye tout moun sa yo kote ke nou wè gon ekip endividi ki yo menm ki yo pran e se an otaj ke yo arive pran moun yo sou otè nasyonal la kote ke bandi yo yo menm yo e ap montre nou e moun yo kote ke yo menm yo ap fè dedikas yo ap fè lwanj pou tèt yo e yo menm yo ap di ke. Yo menm yo vle yo kapab fè sa yo vle se baz e kokorat san ras ki li menm ki sanse ap fè sa. Nou prale direkteman Jimmy e pou nal montre moun yo video kote ke gang nan e li menm youn nan responsab gang yo ki sanse ap pale kote ke li menm li di e si leta ap annuye yo ebyen yo menm men sa yo genyen kote ke yo kidnape yon ekip moun ki yo menm sa ki ta pral glase yo kote ke si nap gade. Nan video sa ke nou pral gade la gen de moun nap wè nou gen fanmi nou ebyen se kidnape yo kidnape yo e nap wè genyen moun machan de saline moun enpe patou ki yo menm ki ta pral regle aktivite yo ebyen gwoup baz kokorat ras yo arive ebyen kidnape moun sa yo ann al gade yon ti bout video pou nou wè kòman ke gang responsab gang li menm li tap eksprime li avèk video ke li menm li tap sikile ann gade. Voila, map envitew gade ekstrè sa, se yon fason pou nou diw medam mesye lè nou diw ke ayiti nou an gè a medam mesye sa vle di ke siw kòmsi nan zòn kote ou rete an ou konnen gen posibilite pou mesye sa yo ta fè dè evazyon ou konnen gen posibilite pou yo ta atakew donk ou pa oblije ap tann mesye sitou nou menm ki nan latibonit nou paka ap tann ke se bandi ki pou rive sou nou avan rive sou yo avan Paske lè yo rive sou nou nap mal pase se popilasyon kap viktim jan ke nap swiv nan ekstrè sa la medam mesye jan nou dil nou gen teknik pa tann ke bandi rive sou nou fòk nou pi entèlijan ke yo rive sou yo jan ke nou tap pede fèl nan pandan semèn nan kou sipriz lan se nou k pou fèl Bandi pa gen dwa rive sou on lavans. E vwala, pandan nap pale de sa, medam-mesye, ban nou envite w e tande ti ekstrè sa a, jisteman bis sa nap gade la, men sa se, se plizyè moun ke gwoup gang Kokorat San Rat lan, yo kidnape la, jan ke nap swiv la, alenstan menm, ban nou pèmèt ou tande ekstrè a. Sa yon mas pèp? Yon mas pèp ki nan menm la? Bon si m ta di m ap bay bwa kale mwen menm? M ta tchwe tout lage nan mitan lari a pou leta? Hein? Pandan yo di y ap bay bwa kale, si m ta pran tout pèp sa yo m tchwe yo lage nan lari a, ki travay m bay leta la a? A tout fanmi moun sa yo? Frè m ak sè m yo. Vwala, pi an menm tan tou fò nou pa bliye di, fò nou pa, fò nou fè atansyon avèk kesyon divèsyon tou. Paske m te gentan di nou psikolojikman fòk nou prepare nou. Pa panse ke nou pral touye bandi yo pi bandi yo ap rete ap gade nou. Fòk nou prepare pou sa, epi pa pa bliye ke chak bandi k tonbe, lè konsa se Ariel ki an dèy, se ekip li ki an dèy, men se sa yo, y ap met may tou, y ap met strateji Donk ou menm tou prepare w medam mesye prepare w donk ankò la bon mesye moun sa yo k mouri an eskize m moun sa yo ke nou wè yo kidnape la pou kounya la m panse ke m pa ka di plis paske m pa ka konfime eske moun yo se vrèman se pa moun ki ta nan bagay avèk bandi yo tou ok m pa ka di sa men nou oblije pridan Paske pa bliye gen anpil divèsyon kap fèt la tou ok. Gen anpil divèsyon kap fèt men nan ka sa etan done ke enfo an trè frèch nou oblije pridan latsi men pa etone medam mesye pa etone vòlè sa yo kap tande nou la kap gade nou la yap prepare strateji tou men vle pa vle nou paka fè bak Paske wap mouri parey medam mesye. E kad figure la li pratikman pako janm chanje paske sitiyasyon an toujou rete de mèm nan sa ki gen a wè avèk kestyon ensekirite a ki pratikman enstale sou zòn sila yo depi yon bon bout tan swit avèk ekzaksyon gang yo ak popilasyon an. N ap raple. nan mouvman Bwa Kale ke popilasyon an te lanse o nivo departeman Latibonit nan koumansman semèn nan e kote yo te pran direksyon pou yo t al nan zòn Morodwè pou mesye yo t al mete dife nan kay manman Izolan ki se chèf baz Ti Grif la. Ebyen, apre popilasyon an te fin fè mouvman sila, e pou yo te pran direksyon pou yo te retounen nan zòn Pò Sonde, 4 moun te resevwa bal e plizyè lòt 4 moun te resevwa bal yo te mouri sou plas e ki ta pral lakoz gen plizyè lòt ki te blese ki al pran swen ke ka yo nesesite ayè chèf gang Savyen an Luckson Elan deklare Te tande l tande gen mouvman bwa kale nan tout peyi a li menm bouch li rete louvri l ap ret tann pou bwa antre nan bouch li pou l souse li poko janm ka jwenn bwa a se pou sa li aprann te gen 2 grenn moun ki te pran ki t al nan lokalite Moro kote li genyen baz li ki t al mete dife nan kay manman alye l enben se pou sa ke l te voye 4 sòlda pratikman al tire kout bal sou popilasyon an yon lòt fwa ki lakòz ke popilasyon an pratikman nan depatman Latibonit lan santi kòlè yo leve lè yo wè yo prepare pou yal afwonte mesye yo yap fè sipès sa yap fè vedèt e bò kote lapolis depatmantal pa janm pran pyès dispozisyon pou pèmèt omwen ke yo fini avèk kesyon ensekirite sila kap fè pale anpil se prèske chak swa. pou entimide popilasyon an, mesye Bas Gran Grif ak tout alye yo se deklannche tout kalite zam otomatik ke yo genyen nan diferan lokalite kote yo gen anèks gang nan bò kote popilasyon an pou ogmante perèz ke yo genyen lakay yo. Men n ap raple depi mouvman Bwa Kale a lanse atravè peyi a pou kesyon kidnaping sou wout nasyonal nimewo 1 an ak sou Lyankou e se konsiderableman diminye paske mesye yo oblije fè pridan lè y ap soti nan lari a paske yo pa konn kilè popilasyon an kab vire bagay yo nan men yo. Moun ki te pran bal yo te di gen ki al pran swen lopital, eske gen ladan yo ki ki mouri swit avèk blesu yo? Non non pa gen, nan sa ki te blese yo, yo toujou lopital y ap pran swen, pa gen ki sikonbe swit avèk blesu yo. Bon, m pa konnen si w wè kèk ladan yo, si nouvèl la rive jwenn yo, èske yo motive pou yo ta retounen ankò oubyen avèk sa k rive a yo sanse bay vag? Se de moun ki pratikman ap pran bon kout tan pou yo reprann yo paske gen ladan yo Se yo pran yo pran bal nan do genyen ki pran bal yo bò kòt a yo di yo pral pran yo pral pran bon kou tan pou yo reprann yo men bò kote popilasyon an sitou bò kote nan ponsonde pase majorite moun yo se ponsonde ke yo te sòti moun ponsonde di yo pa menm yon konba yo pa pèdi alewè pou yo ta di ke yo pèdi yo pèdi gè a a yo di yo fè kwè yo yap yap kontinye yap kontinye rapousib e yo bay iltimatom. pou mande avèk ke moun ki se moun sa gen ki nan Ponsonde pou yo kite Ponsonde e si yo se bon moun. Apre sa kèlkeswa moun kèlkeswa moun sa vyen ke yo jwenn nan Ponsonde se sa l pran se pa l li vin rive nan yon moman kote popilasyon an ap fè chas chas a lòm e chas a lòm se kont moun ki soti nan lokalite sa gen paske yo santi Moun sa yo pratikman vin mete yo nan zòn nan pou bay antèn, pou bay enfòmasyon avèk gang nan pou rann li pi pwisan chak tan l ap soti sou wout nasyonal nimewo 1 an. Kidonk, gen brigad ki fèt? Wi, nan diferan zòn yo, depi yon bon bout tan, genyen de brigad de vijilans. Tankou sou Lyankou, genyen brigad de vijilans. E lè w moute pi wo nan yon lòt lokalite ki nan Lyankou ankò, gen yon brigad de vijilans. Nou vle pale de Chandèl, lè w rive Koupon, Borèl. Vèrèt, malgre genyen prezans lapolis, genyen brigad de vijilans nan kèlke lokalite pou omwen anpeche ke bandi yo travèse. E n ap di, nan zòn dezam, popilasyon an toujou rete trè trè trè vijilan pou y ap veye grenn k ap sove kite Pòtoprens pou rantre Latibonit pandan semèn nan, plizyè pase alenfinitif. Se de grenn yo estime ki te enpòtan ni pou gang 5 segond nan vilaj. ki fè tranzit pou ansanm de lòt baz alye ke baz ke gang 5 segond genyen atravè peyi a. Paske lè yo pran yo, yo fè yo pale avan pou di ki djòb ke yo fè, atravè ki gang ke yo tap opere, ebyen yo chak lè wè lanmò a devan je yo, pa pitye, yo panse popilasyon ap antre nan pitye, yo temwanye, yo di men ki zèv, men ki djòb yo konn ap fè atravè gang yo. Raple enfòmasyon sa pou nou. Eske ou genyen kèk chif Désir? Pou omwen nan lokalite Dezam, 2 jenn gason ki pratikman t ap fui pou te soti vilaj pou rantre pratikman Latibonit pou pran direksyon Savyen deja pase de lavi a lamò. Merci anpil Desirvenes. Vwala se te Desirvenes ki t ap ba nou enfòmasyon sou ti rivyè Latibonit. Se tout kote, se sanse prèske tout kote. Nèg ak zam ap kite kapital la pou yale nan vil pwovens. Nou prale nan Akayè avèk Pascale Fleuristil men nap gen pou nou ale tou nan sou zile Lagonav piske nou konnen menm la tou popilasyon ap fè vijilans e sitou avèk abitan nan sou zile an ki viktim anpil notamman lòske yo sot achte machandiz nan kapital lan sou bato sou ti kannòt yo. Oubyen nèg ak zam konn pran yo sou lanmè a, konn kidnape yo, pran machandiz yo. Se gwo sòm lajan yo konn toujou bay pou yo kapab sove po yo. Apre sa, nou gen ta sipoze ale nan lòt vil pwovens. N ap nan fè kontak avèk Pascal Feuristil. Men annatandan, an nou ale avèk Renold Doré pou l di nou ki sa ki gen an tèm denfòmasyon sou zile a. Ou sot tande tout enfòmasyon avèk korespondan nou Désir Venès. Bonjou Renold Doré, kòman sa ye sou zile a? Eske toujou genyen brigad? Eske popilasyon toujou sou de pye militè l? Bonjou Jean Wilner Sévère, bonjou Marcel Joseph, bonjou avèk chak oditè, oditris radyo Mega yo. Popilasyon Gonavyèn nan nan tèt kole ak polis nasyonal la, polis minisipal nan komin Ansagalè a deklenche yon operasyon lage koukouwouj dèyè bandi ki ta vle vin mete mete nan tèt yo pou vin tabli baz yo sou zile a. Si tout fwa ou pa gen yon pyès sou ou ki kapab idantifye ou, w ap jwenn arestasyon kan menm nan men lapopo. Nan sans sa a, apèl lanse nan zòrèy tout bandi ki ta vle mete pye pye yo sou zile a, de fason aske pou yo kapab popilasyon an y ap pase yon move moman anba men popilasyon gonavyèn nan ki pa nan jwèt ak vagabon. Fòk nou di w mesye ki te mete van nan vwèl yo dimanch ki te sot pase a, polis nasyonal la toujou kontinye ap chèche yo tankou yon zepeng, jiskaprezan yo poko janm ka mete men nan pat kasav yo. Donk popilasyon gonavyèn nan ansanm ak lapopo mete yo odyapazon pou yo kapab mete men nan dengwenn nenpòt bandi ki ta vle vin tabli baz yo sou zile a. N ap raple w, non pa m se te Dore Renòl depi zile Lagonav pou Gwo Radyo a. Mega. Mèsi Renòl Dore pou tout enfòmasyon sou zile a. Nou prale avèk Pascale Fleuristil. Apre sa, n ta sipoze ale nan Kap Ayisyen avèk Gino Duvernay. Men avan nou ale avèk Pascale Fleuristil, nou piske la tou genyen mouvman ki lanse. Sitwayen nan Akayè, sitwayen nan Kabarè te tante repran kontwòl sous matla. Gen plizyè ladan yo ki te viktim malerezman. E kòman sa ye? Eske yo detèmine pou yo retounen nan sous matla? E n te di w sa, bandi pa sispann atake prizon sivil ki twouve l nan Ti Tanyen. Men Pascal Feucile, bonjou! Kòman sa ye nan Akayè? E bonjou Jean Wilner Sévère, bonjou tout oditwa radyo Mega yo. Pratikman 15 jou, jodi mèkredi a fè 15 jou depi ke nèg ak zam, te atake lokalite Sous Matla ki twouve l nan twazyèm seksyon kominal komin Kabarè. Sitiyasyon an yo toujou rete menm jan anyen pa chanje e aktivite yo konplètman paralize nan twazyèm seksyon kominal la ki se Sous Matla. Ni tou ensidans yo rive sou tout komin Kabarè a ke moun yo toujou ap kite zòn nan paske. Enfòmasyon pa janm sispann sikile ke bandi yo se pwogrese e y ap pwogrese. Yè, plizyè katouch t ap tire nan lokalite Sous Matla, sa ki lakoz Wilner Sévère, popilasyon an toujou ap kite zòn nan pou yo epapiye yo nan lòt seksyon kominal nan Kabarè. Genyen tou ki. kontinye ap antre nan sant vil la. Jan m sot di talè a la, aktivite yo yo konplètman paralize nan vil Kabarè. Pa gen lekòl fas avèk sitiyasyon an. Epi machin toujou pa ka travèse wout nasyonal la apre 15 jou. Apre 15 jou, donk sa vin lakoz se ti anbakasyon, se sou kannòt moun ale nan kapital la. Men se yon vwayaj ki ankò riske, sou moun ap gade nan sitiyasyon moun ap vwayaje. Donk se bagay pou ta mete 2 men nan tèt akoz wout nasyonal la ki bouche. Yon moun ki twouve l Kabarè pou ke li ta rantre Pòtoprens li oblije vin Akayè bò lanmè a pou l pran yon ti anbakasyon donk pou ke li riske vi li pou ke li kapab antre nan kapital la. Epi gen plizyè brigad vijilans ke popilasyon an mete nan nivo Akayè ansanm avèk Kabarè donk gen zòn si w ap pase w oblije idantifye w. Si w pa an mezi pou idantifye yo, donk popilasyon an tou prè pou bay bwa kale, pase yo di yo pap vin pèdi komin Akayè, yo di sak rive nan nivo Kabarè a yo pap kite l rive Akayè, donk sa ki lakoz popilasyon an sou 2 pye militè yo, yap fè brigad, yap konsyantize tou otorite nan Akayè yo, yap mande pou yo pran dispozisyon yon fason pou ke yo anpeche. Bandi rive sou yo nan komin Akayè. Pascal mwen nou ap gade yon lòt gwoup de moun m sonje se avèk ou menm plizyè madan sara lòske te gen peyi lòk yo tap lanse SOS piske yo gen machandiz yo ki tap pouri yo tap dòmi nan lari lapli tonbe yo te nan difikilte e sitiyasyon ensekirite a ou sot di l lan ki genyen sou wout nasyonal la fè ke moun se ti bato yap an ti kannòt yap pran kòman sa ye avèk madan sara yo e eske se menm yo yo riske tou sitou yo toujou chaje machandiz eske yo rete pou yo gade si yo kapab pase sou wout nasyonal la oubyen eske yo fè lòt wout oubyen eske se sou lanmè yo ale tou yo menm jan avèk lòt moun. Jean Wilner Sévère li konplètman enposib pou ke yon moun pran yon yon machin transpò piblik pou antre nan kapital la. Donk se nan ti anbakasyon sa yo, sa ke n rele ti kannòt yo, ke moun yo rantre Pòtoprens. Sa ki lakòz, lè jou mache Kabarè ansanm avèk Akayè, jan m souvan soulinye, zòn sa yo, pwodui ke yo genyen anpil lan se bannann. Sa ki lakòz, lè ma, lè abitan yo koupe bannann yo, yo voye yo nan mache. Donk bannann sa yo pa vann, paske mache, machann ki konn soti Pòtoprens yo, yo pa vini akoz. ensekirite a e anplis vwayaj sou lanmè a li riske paske plizyè machann abitye pèdi pwodui yo don e Wilner sa ki lakoz bon yon dezawa pou tout abitan yo paske bannann ke yo pwodui an lè yo koupe yo al nan mache yo rete gaspiye paske pa gen moun ki pou achte l epi ensekirite a tou e sevè li ki gen gwo konsekans tou sou tout vil la paske wout nasyonal nimewo 1 an lè yon moun rive nan kafou sen meda nan kafou sen meda nou toujou gen plizyè machann plizyè machann k ap ofri moun yo tablèt depi lè sitiyasyon sa nan nivo kanaran dezòmè pa gen machann sa yo yo konplètman disparèt epi wout nasyonal nimewo 1 an nan nivo akayè donk moun kapab jwe foutbòl sou li paske machann prèske pa pase la. Donk, avèk sitiyasyon ki vin genyen nan nivo sous matla, jodi a fè pratikman 15 jou, sa vin anpire sitiyasyon an. Depi 15 jou, machin pa vwayaje sou wout nasyonal la. Si yon moun bezwen rantre nan kapital la, pa gen lòt chwa ke ale bò lanmè a pou w pran yon ti kannòt ke w al riske vi w. pou kapab rantre nan kapital la. Pascale avan w ale an nou poze w 2 kesyon sa yo byen rapid ba nou enfòmasyon nou sou ti kannòt sa yo konbyen kòb pou yon pasaje konbyen kòb y ap bezwen pou yon pasaje kapab fè pakwa bon sè su e sèten depandaman de kote w ap rive yo gen dwa mande yon pri e si gen moun nan gen machandiz konbyen kòb yo ka mande konsa epi apre sa nou konnen moun ki te ki kouri kite sous matla e kabarè yo t al ateri nan meri akayè a. E m pa mezi gen se yon pakèt moun. Kòman sa ye avèk abri pwovizwa yo? Èske gen mwayen pou yo kapab ede moun yo? Èske moun yo toujou jwenn pwodui premyè nesisite? Èske moun yo toujou jwenn pwodui premyè nesisite, manje, dlo, kit ali e kit ijyenik? Nan ki. eta moun sa yo ap viv nan abri pwovizwa yo epi apre sa konben kòb yon moun ap bezwen lòske li ap pran ti kannòt sa yo pou antre nan Pòtoprens. Donk si yon moun twouve l nan Akayè pou l pran yon ti kannòt pou ke l rantre nan kapital la, Waf Jeremi ke y al desann, y ap bezwen mil goud. Y ap bezwen mil goud si ou pa pote anyen. Men si yon moun ou nan Akayè ou bezwen rann ou di kote de Lewogàn, w ap peye. 2500 goud, sa vle di ou pa pote anyen ou sèlman gen yon ti valiz nan menw, epi sitiyasyon moun ki nan abri pwovizwa oubyen nan sant dakèy nan komin Akayè, donk sitiyasyon moun sa yo, yo konplètman difisil paske otorite nan pi wo nivo leta poko janm voye je gade moun yo, responsab kominikasyon pwoteksyon sivil Akayè a te lanse yon SOS. bay otorite yo nan pi wo nivo leta pou ke yo vini akonpanye moun yo paske gen plis gen plis pase 7 mil moun ki deja e nan plizyè sant dakèy nan kominote a donk se lameri ansanm avèk kèk kèk bon sitwayen nan komin nan ki akonpanye moun sa pou ba yo manje pou yo viv men leta Pwopreman di poko rive ede moun yo, donk responsab la mande fòk leta ede moun yo pase sitiyasyon ke moun yo ap viv nan abri yo, sitiyasyon li ekstrèmeman difisil.